Bonsoir Mesye Valestin, bonsoir mon ami, mon camarade Guerrier Henri, bonsoir ak fanmi m yo, zanmi m yo nan Bèlè, nan Lasalin, nan Solino, nan Solèy, nan Pele Simon, nan Petyonvil, nan tout geto yo, nou di yo mèsi pou lanmou yo manifeste pou frè yo. Se yon onè, yon plezi aswè a mon frè pou n al reta trase lavi Arnel Belizaire kòm OP, Rat pa kaka, Jeneral ki fè lit ame, ki reyabilite pa pèp ayisyen ki vin depite di pèp e jodi an ki son sitwayen modèst. ki ap viv yon vi o sèvis de moun ki pi mal yo. Guerrier ou pa vle salye Arnel Belizaire? Se on plezi, se on plezi Arnel Belizaire pou premyèman nou tande vwa w, pou peyi a tande w, paske sa ki choke peyi a, le mond antye menm, lè m pale de le mond antye, tout kominote ayisyèn ki atravè le mond. lè yo tande ke ou rantre Bèlè ou pran bal. Men avan Ariel, non non non map bon ti eksplikasyon pou ou. Mwen nou toujou fè konfizyon sa. M pa pran bal Bèlè. Veye te asasine Okafou peyan. Exactement se sa, si tap gen Solido tout fanmim yo, tout police toujou akonpanyem yo nèg ki renmenm yo ok te toujou la avèm nan tout moman difisil yo depi Solido pran gran bègè ou konprann nou ka di se sa paske nou menm tou nou toujou konsidere zòn sa yo kòm Bèlè, rue Sen Maten, rue Tirmas menm de pwen Dèlma 2 gen de moun ki menm fè Bèlè rive pa egzanp si sonje. Nèg maya yo wi ti mass tiyem nan kafou peyan men bondye pa resevwam li voyem tounen paskel dim mwen poko fini nan misyon kel konfyem nan men sak fè jodi an Armel Belizaire la lap pale a frèl yo a sèl yo kap soufri nan geto an de yon gwoup de nèg ki kenbe yo an otaj. Koman tant ou ye prezantman. Mon chè konnen nan tout bagay fòn fè ti blag nan pòs operatwa a la eske m te kòmanse reprann mwen nòmalman se lendi dènye lendi sa fè 8 jou epi m fè atak maladi Mikaèl Mateli a m di timoun yo kou langyèt m se. Pou m sot nan enpas difisil sa a m pa mouri. Ou se nan mi nan maladi Michael Martelly ap nan vin mouri. Ti koze di m ki sa k maladi Michael Martelly a? M di misye yon bèl èt li ye Michael Martelly k te lage nan mouda nèg yo avèk yon bagay anboli pilmonè. Men kounye a malere tankou m vin fè atak anboli pilmonè. Monchè, mwen jis fè a konplimante, a felisite nan medsen ayisyen, sitou Staff Medikal Kanadevè la menm. Jou lendi sa a Guerrier, apre nèg Riyèl Maya fin asasinen m, jou lendi sa a m mouri. Guerrier, tansyon m desann 4 pa 6, mwen endispoze, m twalèt, m pipi, m dekonpoze. Èske lavi te fini jou sa a? Men, mesye dam yo ap pri lè responsabilite pandan pli de 6 è de tan pou yo reanime Arnel Belizaire. Jodi a, Fowòm jwenn otorizasyon de 5 pami lè 8 medsen tretan, paske gen 2 k pa ann Ayiti, gen youn ki te di li menm li pa wè enkonvenyan, okay, pou m te ka fè ti pale sa jodi a. e m ap di mesye dam yo konpliman menm lè gen otorite ki pa konn valè nou menm lè gen politisyen k ap kraze peyi a pou nou pa mete tèt nou o sèvis de peyi nou Mavi s on gran egzanp ke li ye pou tout jèn pwofesyonèl ka konnen enpòtans ke nou medsen ayisyen genyen pou nou menm. pou te rantre anndan Bèlè a soti piske gen de moun ki di ke sa pat planifye nan pakou l lan. Lide pou te rantre nan Bèlè a, nan ki peryòd, nan ki moman li feeling sa pral pase nan tèt ou? Boukan te lapawòl. Ekoute, pa bliye nou relasyon fanmi. ant Lasalin, Dèlma 2 ak Bilè a. Si, pandan tout batay anfas Jovenel la, Belè a, se mwen ki te responsab li devan manman pèpetyèl, Timote Rony avèk Roy te responsab sit kote w wè yo te touye m nan, le 30 lan. Lè m nan lari an. Ide m vin frape sou rankont ke m te genyen avèk moun Bèlè yo nan Sentiv la. Mwen di olye m rantre, kòm m te gen yon ti diskisyon avèk polisye Lasalin yo sou sitiyasyon moun Bèlè yo ap viv la, li kite m tou ale avèk pèp la, m al bay moun yo liyèdespwa ke nou kòmanse degaje a. pou nou di yo byento n ap antre an konsètasyon avèk tout pitit Bèlè yo reyèlman pou yo kapab tounen lakay yo pou yo ka rekòmanse viv tankou moun. Se lè sa nou fin fè tout pakou lan. Lè m rive Solino, epi m wè moun Solino yo tèlman anraje dèyè y ap rele m bay, m di yo m ap vini epi m mande chofè an pou fè kout volan rantre lakay, rantre lakay, rantre lakay. Lè n rive Solino vre mon frère, tout moun konnen n, bèl lanmou. Epi pèp la akonpanye nou, n ap desann nan Kafou San Fil. E la diskisyon an pral kòmanse. Gon atache lapolis nasyonal ki nan bò yo. Gon lòt atache lapolis nasyonal k ap travay ak nèg dcpj yo. Misye mande m kiyès nèg ou te rele ou te di wap vin Bèlè. M di misye ti kòlà ti kaka pa mèt Belizèt la a wi. M di misye m son ansyen jeneral men jeneral la epi wap di m kiyès mwen te rele. Mwen di bagay kaka konsa wap vin pale la. M pa konprann ak kiyès moun wap pale la. Misye di bon e trèt ou ye. Román di, Se dirijan Jenèv ou ye? Li di, Yè swa èske ou pa t kay babekyou ap fete paske ou t al bay DG APN nan presyon pou te ba w kontra pou Jenèv? M di, Msye, sa k ap pase w la menm? M di, Msye, pa a kiyès w ap pale la? Monchè, m ap fè diskisyon a msye. Pandansetan, lòt kamarad ki atache lapolis la, msye parèt devan Madam Gatòzan. Msye di, Ou pran nou tout pou kaka. M di, Pikaw! Pa gen anyen kap deranje kreyòl nèt. Mwen di nèg yo pa bay lach sa. Danel Belizaire fè yon krim nan geto a. Pa pèdi tan nou, nou paka tire pèp la. Map deplase la mbal kanpe nan mi an la fizye. Men si nou konnen. Men èske tout lè wap pale a sèke ou fin pran 2 M14 yo ki nan travèse w? M pran premye 2 katouch M14 yo. Gen de lè Caleb Jean Baptiste. Di gaga se nou engra anpil pou sakrifis anèl fè pou retire nou nan kaka nou ye an pou pa wont gaga pou ta kite nèg yo vin fizye anèl belize la epi se lè sa gaga pase menm nan koum epi gon nèg ki parèt pa dèyè gaga misye fè 2 bal paw paw de 9 milimèt. Gaga di mesye Anel pran bal lè Gaga di m pran bal la gon lòt ti restavèk menm ki pran w wòch menm kap kraze vit machin Didi kach kach la mesye bal la tèlman travèse l epi Gaga di mesye degaje nou mennen m lopital men m di Gaga ou konnen ke sa se blòf m di Gaga ou konnen m te jeneral tou paske gen 3 kategori de nèg a zam Gen nèg agram ki gen liy ideyoloji politik la, ki fè yon lit pou ranvèse yon sistèm o pwofi de gouvènman. Gen nèg agram ki la o sèvis legal la, epi gen nèg agram ki itilize l pou vòlè. M di misye konnen m pa ka yon jeneral, pou ti salòp sa yo ta tire yon jeneral la nan teritwa jeneral la. M di misye nou konnen m gen anpil eksplikasyon pou nou bay. Di Bondye vle pase pa sak enpòtan kounya epi Bernard imite lè Gaga metem chita sou motosiklèt lan li pase men nan dom li dim frèm ann ale lè map vire mdi Gaga sèl sa map diw frèm sa pa kontinye batay pèp lan paske gade sa nèg yo fè a yo konn poukisa epi gade lòt sa nèg yo fè a brother du fait ke nou menm. Nou pa konstiyan jodi a. De betiz ke nou fè pou nèg politik isit. Nou nèg ti nèg de la klas, lè vrè fis e fi de Desalin, nou di nou pral chache alyans la ak lè vrè fi e fis de Petyon pou n kapab met tèt nou ansanm pou n jwenn mwens fason pou n fè yon konplo pozitif pou retire peyi a nan eta li ye a. Kòm sa kòmanse bay pouvwa anpil pwoblèm. Yo konnen nèg sa yo, yo menm anba a, se yo k ap fè krim pou pouvwa a. Enben, pou yo gate amonizasyon ke nou kòmanse jwenn nan, se pri Arnel Belivert. Paske in fwa ke Arnel Belivert mouri, tout lòt moun k ap chache amonizasyon nan geto a pral dekouraje. Oubyen, si Arnel Belivert pa mouri, Kòm yo konnen Arnel Belizaire gon kapasite poul mobilize zam ak lajan pou fè batay peyi, yo panse ke Arnel Belizaire pral nan mobilize zam ak lajan pou al batay anfas yo, yo fè erè. Nèg yo bliye ke depi an 91 Arnel Belizaire nan lit arme, m toujou di zam pam. pap janm kanpe anfas yon pitit geto zam pam pap janm al fè lagè anndan geto jodi an nèg yo fè erè kòman ou ta fè vle pou Arnel Belizaire pou al pase pran nèg solino platon bèlè devan manman pèpetyèl kounya al pral fè lagè a kiyès a nèg maya kòman ou pral gade krèk koko nan je. alye de konba m an 2004. M sonje Miral, menm lè Makendy pa la, menm batay ke nou te kòmanse, Rezistans Lavalas la, Makendy kòmanse l a 38 mwen. Kòman w ta fè rive jodi an, Anel Belizaire ta pral mobilize fòs pou al goumen anfas nèg sa yo? Enben, pouvwa a fè erè. Paske Anel Belizaire lè l di yon pawòl gen yon sèl bagay ki ka chanje l, lanmò. zam mwen pa pou frèm yo nan geto e si yo ka touye yon jeneral nan baz yon lòt jeneral li pa inosan paske fòk gen lòd ki bay pou nèg a pèmèt li pou l fon aksyon nan teritwa w an jeneral. Se ke lè m konprann sa. Gade moun kap tande w ap pale de mo jeneral. Paske de fwa fò n pèmèt moun yo konprann mye lè diskou yo, kòmsi mo yo, tèm yo. Li te gen moun ki te konnen ke ou te nan lame kòm yon ansyen militè. Men yo pa janm konn ou rive nan grad jeneral. Lè w ap prezante tèt ou kòm jeneral la, sa vle di kisa? Mwen te nan lit dame 2 fwa an Ayiti, an 91 e an 2004. Apre, lè nou fin rantre nan lit ame an, mwen t ap dirije teritwa a. menm jan ou wè ok tèl te gen teritwa li tap dirije ou tèl te gen teritwa li tap dirije pandan tout batay retou yo nou fè pa la men se domaj nou gon temwen ki la ki rele se Gustave lèm di pè Janjis toutanm vivan lit pou retou Aristide la pap mouri sa vle di ke nou menm nou te gon liy ideyolojik nou te fon batay Yo di ke se nèg kap antre nan baz ki pase bò katedral ki vòlè machandiz machann yo. M di toutou reyini tout nèg yo nou bay yo nèg yo yn èdtan pou tout bagay yo tounen vin jwenn machann yo anba. Sa vle di ke nèg yo konnen ase. Mwen se manm fondatè Gran Plak. M al ba w egzanp klè. Te gon ti divèjans ant Gran Blak e Nègre Timas. Mwen menm mwen ti vit vi yo nan nivo m pa ka nan kan. M son sèvitè di pèp. Pwoblèm ke moun ri Timas yo genyen, fanmi m yo nan Platon Bèlè gen menm pwoblèm nan. Se pa paske mwen nan Gran Blak pou m afiche m a kan Gran Blak. Si gon pwoblèm nan rue Timas kote ke m ka rezoud li, olye ma chita diskite ak nèg yo, m eseye pran pòz chèf sou yo, m pa janm aji konsa. M toujou mete m nan yon dimansyon kote pou m pa janm nan tan. Bon pa vle se m pral di yo nèt. Max Ponwouj se pitit gason m. Maradona. Toutou Jan Dam yo gen yon divizyon ak ti Junior Mwen di mesye nou konn tape a man Mwen m son lidè Si se te Titid ki te la Nou pa ta pral mande Titid pou l pran kan pèsonn Ebyen mwen menm mwen vle ke nou respekte pozisyon m, m pa vle nou pale m de pwoblèm nou gen ak Ti Jinyò, pale m de pwoblèm moun Lasalin. E m pa vle nou mete m nan pozisyon tou pou m nan kan ni Misye Nwèl Jan e avè nou m alèz. Festival mwen an m pral fè l anba nan Kafou Kay Ti Jinyò a. Tout moun yo ye la yo temwen. M aranje m, m pran kato, m desann anba nan Kafou anba a bò kot Ti Jinyò a m al fè festival mwen ak kato a bann a pye m. pa gon sachè dlo k pete. Pou ki rezon m si konfòtab konsa nan geto? Se paske mwen menm mwen se yon lidè m pa p travay pou yon ti gwoup de moun, ni pou kan. M vle rete pòtvwa moun ki pi mal yo nan geto a. Se sa k fè ke Arnel Belizaire toujou alèz pou l ka pale avèk tout nèg ki fè chwa, ki kenbe liy yo. M al ban w lòt egzanp ankò, Guerrier. Mwen monte Tibwa, m al wè Krisla. Alè sa m pa t gwo chèf, m pa t gen pouvwa nan Lavalas. Men m te toujou kenbe relasyon moun ak moun. Paske se Felix ki te konn mennen m nan geto. Lè m sòti kay Kris lan, dafre m, ou konnen men m p ap kite ke se moun ki pou di w. Ou konnen m pral pase wè kèk moun kay kenkenn yo la. Paske m pa vle ke lè m sot la pou moun di w se wè yo wè m kay ti kenkenn. M te di m chèf la, si m gen pwoblèm a yon nèg, m pa ka gen pwoblèm avè l tou. Paske ou menm ou la wap pale nan non moun ki pi mal yo. Menm janm gen moun lakay mwen gen pwoblèm, gen moun kay kenkenn ki gen pwoblèm tou. M pa wè vrèman petèt ou menm jan ou ye a gen yon pwoblèm nan sa. Sa vle di ke Guerrier sa ke moun yo vin ap fè nan politik la jodi an se voulu. Se paske yo vle detwi sa ki pi mal yo pou yo pa janm anyen reyèlman. Men anlè yon segond, gen de moun, gen de moun ki pat janm imajine yon fwa nan vi yo jan petèt ou ye nan katye popilè yo, jan ou wè w. Gen de moun ki pat janm imajine ke sak rive nan kafou peyan an ap rive w. Men, lè sa rive w, paske nou te pale avèk Kalèb, nou te pale avèk Gilik, nou pale avè Abat, men èske ou santi kèlke pa, il y avè in men politik nan tantativ asasina w la? Èske ou wè l, ou panse l oubyen ou menm rive konfime l? Nan asasina m nan, s on djòb li ye. M ap ba w de rezon pou m jistifye ke s on djòb. Pa bliye ke m pa konn si jodi a kèk koko se vòlè men map pale avan nan batay okay lavalas la kèk koko e te yon bon gèy kèk koko se yon jeneral sitou wè timote te konn ap mennen nan kafou penya avèk roy lan se ladann kèk koko ye. Nèg pa pran desizyon nan baz yon jeneral pou fizye yon jeneral pa mirak. E ou ka kite lion an ouvè aprè. Mande tout nèg a zam pou rele. Eske gen yon jeneral kap kite yon lòt jeneral mouri nan ba Charlotte sa se un dezyèm bagay pou m prouve w kote ke non men on demi segonn wap dakò a mwen men nan jenerasyon sa jenerasyon sa yo eske yo rekonèt nan armée l on jeneral paske pa bliye peryòd ou te jeneral la wap pale de 91 ou mennen kokenn chenn batay 2004 mwen temwen de batay ke w mennen an men jodi an 2022 16 ans aprè e pa bliye ou sot fè 2 zan nan prizon konfigirasyon yo chanje done yo chanje èske w pat janm teni kont de sa yo ki fè ke Avèk yon fasilite petèt tou ou lage kò w konsa. Ekoute, mwen banm do byen Guerrier, si m gen male bay kè koko ankò demen m pwale. M garanti w Guerrier mwen Arnel Belizaire m pap mouri nan geto. Baz male a Guerrier, se pa yon baz ki pa baz mwen. Mwen diw se baz yon jeneral ki tap goumen avèm nan retou Jean Bertrand Aristide. Mwen menm Amel Belizaire se mwen menm se mwen le yo rele l le conciliateur ok de krèm lavalas lan. Se bagay Rene Civil ka diw, Paul Raymond ka diw, René Thénémore, Evony Georges Auguste tout moun yo ka diw ke. Tout moun wè k vedèt jodi an la si pat gon Armel Belizaire ki tap fè tout sak depann de li poul inifye yo poul reyini yo pou pran inisyativ avè yo pa gen yo youn ki tap sa yo ye jodi an ki te te Moise ki te te Timote ki te te Biron ki te te nenpòt sa w vle a men se mwen menm Armel Belizaire ki toujou al chèche yo. lè n ap pran yon inisyativ pou montre yo gen yon nesesite ki genyen pou se nou tout ki fè sakrifis la pou met tèt nou ansanm pou n ka jwenn rezilta eskonte a. Men, jodi a, nèg yo vle transfòme batay peyi a an ti boutik. Kounye a w ap wè ke. Vin pa gen militan konsekan ankò, vin gen djobè kounye a la k ap fè djòb. M ap ba w de egzanp ki fè m di w se djobè k vin gen kounye a. M pa bay nèg ki kenbe zam pou al vòlè a règle anyen mwen. Men la sèl choz m pa ka pale dèyè moun, m ap toujou di w monchè pou sa w gen kòm potansyalite, si w pa t salòp e pa vòlò w ta al vòlè. Ou gen twòp kapasite pou itilize kapasite a pou te fè plis bèl bagay ak pèp ou. M pa janm pale dèyè moun. M te fè yon diskisyon konsa a Yonyon nan prizon an. M di Yonyon pou sa w vo, sa w gen kòm potansyalite, m se domaj ou fè yon vye chwa men. Tout moun konnen Anel Belizaire pa renmen vòlè. Yo gon potansyalite kote ke ou ka ofri pèp ou a 100 mil fwa mye ke sa. M ka konprann lè w tande Yonyon k ap pale gon fristrasyon, gon hèn nan sa nèg politik an Ayiti fè l. M konprann. Men mwen m toujou ba yo konsèy la. Lè m ap fè demach pou m te lage kou 3. Avan w ale nan kou 3 Arnel Belizè, ban m mande w sa, ou ensiste anpil, ou di s on djòb. Kiyès ki te bay fè djòb sa kont Arnel Belizè? Ki koulwa yo te itilize? Ki moun ki te voye fè djòb la? Ekoute, ou konnen Arnel Belizè pa renmen spekile, men, vi nivo m. Yo bwè wiski, yo achte gwòg, yo te byen fete tout lannuit lan. Lè nou ap fè fèt, yon aprann ke lè te gen Erad, bon, se yon medya Plaplat ki te anonse ke Anèl mouri. Men Yonyon fete anpil nan prizon, voye achte wiski pou li. Bon kote, mwen menm ou konn zafè m, m pa p di se vre ni se pa vre, e m pa kwè Yonyon ap fè l, m ap ba w de rezon. Dèyè wè jan Arnel Belizaire ye la se konsa m ye pandan tout vi m m pa janm nan pale moun mal gason pa mèt kotèks m ap fè diskisyon a Yonyon m kanpe m fè diskisyon avè l anfas li dakò nou diskite li pa dakò tou nou diskite e granmoun nou ye chans pa m se nèg a zam chans pa li se nèg a zam li pa ka pè m m pa ka pè l. Lè m gen yon avantaj isit an Ayiti, m toujou di tout nèg, premye metye m nan vi m se metye dèzam. M pa janm atake moun. Sa k te pase ki fè ke m di w wi se vre, gen de ti visye ki bezwen bòn gras de Yonyon ki toujou ap fè tantativ pou met Yonyon anfas mwen. Men pa bliye ke m gen yon nèg ki konn kiyès mwen ye, ki wè kòman m viv. Plas Salin pou mizè moun yo pase avè m Pou sa manman pèpetyèl fè pou mwen Yo konnen m p ap janm antre anfas frè m Pou gremesi pou anyen Lè m di nèg yo mesye gen seri de angajman nou pa ka pran ak yonyon Paske Koutwa s on polisye ki an difikilte ak lajistis m ap goumen pou m mete l deyò la Si nou pran seri de angajman ak yonyon nou pral mete Koutwa nan pozisyon difisil. e nap batay nou menm se pou nou ye bèlè pou pitit bèlè yo kap soufri a ka retounen lakay yo m fè gen 2 kamarad isit kap fè plezi m ke tout nèg granmoun nan teritwa yo so si koutwa pa dakò a desizyon yo pran koutwa fè sal vle bon ap di li pran nèg la e konsa jerel mwen m fè tout sak depann de mwen mon frère met frè a deyò e yn fwa m fin metel deyò tou. Li di monchè pran anpil prekosyon paske sa w konnen ki te gen la lè n t ap fè batay lòk la, lè n t ap fè batay pou kraze sistèm nan li chanje nan men w. Jodi a se djòb k ap fèt la a, swa w pridan oubyen w retire tèt ou. Li m se paske ba yo chanje nan menm. Bon nèg ki te fache ki te voye di Yonyon m ap pale l mal epi bon yon nèg pa ka pran desizyon kont Anèl Belizè Bèlè pou pitit Bèlè pa rele m pou l di m chèf la pran prekosyon. Nèg yo deside chèf la pou frekantite misye fè a fò n kraze tèt li. Bon, m pa konn ki repons Jean Jean te bay paske m pa t rele Jean Jean pou m te mande l ki sa ki fè pou l te. Èske sa ta vle di ke Jean Jean genyen yon sèten enfliyans nan Bèlè tou? Non, non, non, non, baz kote ou wè ke nèg yo fizye m nan? E Maya, e Wi Ti Mas, e San Fil sa se alye imedya Jean Jean. Lè kounye a m vin aprann bagay yo, m rele de ansyen polisye ke nou konn fonksyone ansanm nan batay, mwen di yo, Msye, an depi de tout sa manman Pèpetyèl fè pou mwen, m ap fon ti retrè m pa pral nan baz. M di pa paske m pè non, men m pa vle ale nan mòn marinèt paske gen yon ou ka pa konn sak moso nan batay politik Bèlè. Ou ka gen tout divèjans ou ak Moso, men ou pa ka pèmèt ou pou inyore kapasite Moso nan batay politik. Men André, fò m mande w sa anpil. Lè nou pale de batay politik, batay peyi, batay geto, e fò m mande w sa k ap pase Bèlè a, sa l ye menm? Nèg k ap fè mouvman revolisyon, paske m santi vin gen yon amalgam ant mesye polisye, mete nan jenèf. Ki anndan solino ki anndan depi li nou amalgam e map gade de nèg a zam pou yo amalgam kòmsi m gad ou nan bèlè ou sot eksplike la ou bay 3 kategori de nèg ki kenbe zam gen nèg ki kenbe zam legal se son lè polisye ki ki diman genyen kòmèm de fonksyon e etatik si w vle de fonksyon regalyèn. Ou sot di pa egzanp gen nèg a zam se nèg kap fè de mouvman pou kapab de mouvman politik kap eseye gon ideyoloji gon konba ke yap mennen gon bann lòt nèg se de nèg a zam kap vòlè nan ka bèlè a pa egzanp gwoup ame sa gen bèlè a eske gen pou de gon sèl gwoup Kisa yap defann kisa o final? Paske gen de gwoup ou konnen k nan kidnapping, gen de gwoup ki yo menm se gwoup ame yo ye, gen nèg ki di yo menm yap fè ti bras nan lari a, yo pa nan kidnapping. Bèlè a menm sa l ye? Lakay mwen kote m fèt la, Bèlè a sa l ye? Kisa l ye menm? Ki gwoup li ye? Mon frère jodi a Bèlè nou te genyen an nou pèdi l. Bèlè n te genyen an Tout moun serye yo, tout moun kredib yo, tout moun nòb yo, y ap viktim de yon bann ti dyobè ki vin mawon anba k ap fè dyòb. Moun anba nèt pa ka gen pozisyon klè. Kòman w ta fè vle nan batay lòk? Ak plis jèn ke vin fè plis batay. Se ti mesye Platon yo avèk ti mesye dèyè li, se yo a wi. De ki sa ke jodi a yon nonm ka repwoche mesye sa yo ki fè ke manman yo, sè yo, matant yo, tonton yo pa ka antre lakay yo? Bon, pa t gen tan yo ta di ke se nèg Dèlma 2 ki pa vle yo antre. Men monchè, le 30 lan la, nou wè tout nèg ki t ap pede rele nan radyo. Voye monte di yo pa gen zam yo menm sa boutèy sa wòch yap kouri dèyè nèg le 30 lan se ke yo nwè tout bagay yo vin a klè devan nou sim nan tèt popilasyon lan map bal yon liyè despwa mwen dil ann al devan manman pèpetyèl pou nal priye poun remèsyel men sim rive nan kafou mèsenè yo yo tire sou pèp la kyès moun ki pale pèp la pran lari la. yo menm oubyen kan anfans lan. Men jodi a, nou menm ki konprann reyalite a, e si Bèlè vin nan eta l ye la a, se opozisyon otrefwa a ki vin pouvwa jodi a. ki fè Bèlè rive nan eta li. Se ta fè mete kòb nan Anèl, si m byen konprann yon demi segonn nan Anèl Belizè, tout lè te gen de konba ki t ap mennen kont pouvwa Jovenel Moïse oubyen kont Jovenel Moïse menm si w vle, e opozisyon bò kote pa l te toujou genyen de gwoup ame pa l, si m byen konprann. Mwen te mande l. M pa ka di te gen gwoup ame pa l. Men pa bliye te genyen yon faz nan batay la a faz Jovenel se te yon lit ame ke l te ye. Kòman m fè responsab Sit Bèlè? M pa janm pran desizyon san ekip dèyè lise a, san ekip platon Bèlè a, san ekip devan mwen anba Bètyèl la. M pa janm pran desizyon san ekip Solino a. San ekip e delma 2 a pa vre e mwen te responsab sit sa yo poukisa jodi a tout sit mwen te responsab yo pa vin boule dife se tit roy ak timote te responsab yo se yo ki vin boule dife. se paske yo te amize yo nan bay manti pou fè kouvèti pou nèg yo lè yap fè dezòd olye yo al pale ak lòt kan an. Mwen m pa bezwen konn ki kote e. M tande nèg ap di men tèl gen zam men tèl sesi men anrete tout sa se fake. Pase nou fè batay deja. Nou konn batay, n ka batay. Poukisa k fè ke m pa ka deplase, m al pale ak nèg m ka pale a mwen menm, epi m mande lòt nèg lan al pale a lòt nèg ou ka pale a? Mande nèg lan, Mesye, jodi an, moun Bèlè pa merite sa. M pa pral kanpe anfas Jak pou fè Pyè plezi. Men m pa vle w mete m nan yon sitiyasyon tou pou kokoratize m devan moun ki renmen m yo. Fòk nou jwenn yon michemen. Si n pa jwenn yon michemen mon frè m ap oblije ba w repons. M te pa di w mwen ale a non Gèye. Te deja. Se ke lè nèg yo kounya yo kenbe pouvwa a, Y ap plede fè pitit ghetto a youn touye lòt. Se pa volontèman yo vle fè l. Nou konn gen pi gwo kriz. Peyi m konn gen pi gwo kriz. Nou pa kite yo transfòme an mission de mercenaires nan men nou. Jodi a konsa nèg sou pouvwa yo kite ke sa transfòme an mercenaires nan men nou. Lè w ap pale de nèg sou pouvwa, lè w ap pale de nèg sou pouvwa, ki sa w vle di Anel Belizaire an tèm klè? Nèg ki sou pouvwa yo la. Pa gen yon pouvwa k anplas la. Guerrier Henry, Mesye Valesten, ou konn konbyen goumen polisye onèt nan Bèlè fè, polisye nan Solino fè pou kote yo ap ato non basyon de kidnaping? Kòmsi nèg nan pouvwa yo pa konn sa? Se pa yo menm ki devlope relasyon klanik yo? Kòmsi mwen renmen pale m pa konn pale a Ti Gabriel? E pale m pa konn pale a Jiska? te pale m pa konn pale a bout jenjan, te pale m pa konn pale a ti jinyò, men m mete yo tout an defi, pran radyo di men yon lè m te monte tèt chyoun kont entèl, men jodi a m ka di w ki tout nèg nan pouvwa k ap alimante divizyon sa n gen la. Ann ale pou n wè. Ann gade. Ou genlè pa tande sa m di w. M di w, sa m ap chèche a pi gran ke sa nèg yo vle fè a. Radio Mega. Men si se pa t sa, m te ka di w ki nèg nan pouvwa la k ap alimante. Paske si nèg Solino pa t gen grenn, vrè polisye Bèlè yo pa t gen grenn, bagay la te ka pi grav. Men nou menm, nou fon chwa. Chwa nou fè an, nou di, Jodi an, frè ak sè nou yo viktim twòp pou politisyen dwategòch. M pa janm konn pou ki rezon jiska moman n ap pale a la, Lè m t ap desann sou Boudon, m te oblije nan pete kout bal a Jeff Carie pou m te pase. Men jodi an, si se pa t bon fanmi Jeff Carie te genyen, li t ap dèyè bawo menm jan avè m ki sot fè dezan an. Jiskaprezan, jodi a la, m ta renmen yon sitwayen k ap batay, k ap fè politik, Dim ki pwoblèm ekip Arnel Belizaire la te genyen a ekip Ti Grèg Bèl Apant la ki fè ke depi map fè manifestasyon map monte Petyonvil nou oblije pete kout bal antre nou? Ki sa nou te genyen antre nou pou sa Ti Grèg fè pou konsolide pouvwa sa jodi an men yo prann yo jetel nan prizon pou ki rezon? Paskil è len dè nôtres mwen menm jodi a mdi tout kamarad mwen yo. Li lè, li tan pou n sispann sèvi kou pyè a. Ann met tèt nou ansanm. Nou pa bezwen al nan kidnapin, nou pa bezwen al nan dwòg. Pou egziste se goumen pou goumen. E sèl jan pou sot nan sòyè pou retire tèt ou nan sòyè. Amonizasyon, lanmou. Rekonsilyasyon n ap chache ant pitit geto yo, se sèl li menm ki ka ban nou rezilta eskonte a pou retire peyi a nan sa l ye la. Nou menm ki t ap goumen yè a, nou menm ki t ap goumen yè a, youn anfas lòt, jodi a mande nou pouki rezon, pa gen nou youn ki ka di pouki rezon. Enben, Bondye ban nou posibilite a pou n korije erè nou yo, pou n mete tèt nou ansanm, paske si. alye yè mwen yo. M pa menm ka di alye yè mwen yo, kamarad de konba m yo, jeneral parèy mwen yo aksepte pou m mouri nan teritwa yo. Bondye pa kite m mouri, nou wè ke se paske li pa vle m devye misyon ke li ban mwen an. Misyon l ban mwen an, se pou amonize tout frè ak sè nou yo nan geto an. pou n met tèt nou ansanm, pou n chèche antant sa a pou n al debouche sou vrè liberasyon peyi a anba grif politisyen dwategòch kriminèl ki pa vle nou viv tankou moun. Arnel Belizaire mesaj ou a pa depaman de dènyè sòti Schiller Louis Dauphin. Lè l di klèman fòk moun Lasalin al pote plent pou svp e li menm li pa retire tèt li tou. E ou menm jodi a ou lanse yon apèl bay tout nèg ki nan geto, tout nèg ki gen zam k ap goumen kont yo youn ak lòt yo pou ke yo sispann tounen kobay nèg ki nan politik. Èske. Nan deklarasyon e Philel Bignon la, Moun Bagay ou konn an plis sou kesyon masak Lasalin nan piske misye mande pou moun Lasalin al pote plent pou svp, al pote plent pou li menm tou. Mande si li, li di klèman se yo k responsab masak Lasalin nan. Mwen menm mesye Bwazin an mwen menm yo pa ka al pote plent pou mwen e Mendije jete yon lal temwen pou m fè tout sak te depann de mwen men depite Roger Millière la li temwen Armel Belizaire fè tout sak te depann de li. pou bagay la sa li nan pat rive. Paske nan lavèy ensidan an pwal fèt se mwen menm ki deplase. Boukan te lapawòl. Pale nan Simo. Lèm rele DG pnh m paka jwenn DG pnh. Li banm nimewo. Se domaj je suis à Miami mwen pa la men map baw referans yon kòmandan k sur le teren pou ka fè swivi avèm. Mwen jape toufe! M tèlman fè sakrifis, gen kote depite Roger Millet rele m, li di m, Frè m, m tande sa w ap pale ak nèg yo, men si nou fè l Belizaire, nou pral met tèt nou nan pwoblèm. Paske se dè otorite nou ye, nou pa ka al akonpanye oken moun pou al fè baraj, paske si nou fè l l ap ilegal. Kite m kontinye bay DG chalè pou nou wè si yo te ka voye otorite konsène yo pou anpeche sa rive. Malgre premye vag ensidan an rive, m te pran reskonsabilite m a de men, m te eksplike peyi an sa k te pase a. Men kòm an Ayiti, nèg pou fè sansasyon politik, Yo deside yo gade Guerrier Henry. Yo di fò yo detwi Guerrier Henry pou yo ka pase. Yo chwazi yon kategori de moun pou yo detwi. Mwen m monte radyo m di e manti. Entèl pa t la. Entèl pa t la. Entèl pa t la. Yo mande m kòman m fè konnen m di paske m te la. Yo di si nou konnen m manti, rele DG pnh. Rele kòmandan. Di l ke si m pa t eksplike l depi 2 jou men sa pral rive. Sa vle di ke mwen menm Bondye toujou banm le kouraj pou mwen di sak pral pase a e si yo pa fèl men sak ka rive men jodi a se menm bagay. Wi chilè li dwe fè de revelasyon li kwè fòw depoze plent kont SDP se vo ka fèl deja men aswè a nan bouganti la pawòl kote w ye sou kabann lopital la Arnel Belizaire kisa masak lasalin nan ye menm oubyen evènman lasalin nan sal ye. Ekoute wè nan faz mil la kounya la. Se pa evenman ki enterese m. Se pa masak ki enterese m. E pa di l pa nul non. Men nou konnen ke mwa je deteste lipokrizi sa k genyen nan mitan nou an. Wap pale de ki nou? Lè m tap denonse pou sa pat rive, si yo tande m sa pa tap rive. Pou sa e lè frè m yo fin mouri moun ap pale de li. Jodi a sa konn pale m se kòman map fè. pou m kenbe liy ke pèp la konfye m nan, e rekonsilye geto a yon fason ke pou frè ak sè m yo ka tounen lakay yo al viv tankou moun. Se sa misyon nou, e le randevou se pou 29 avril nan Kafou Ayopò pou n al lanse manifestasyon an pou nou di geto a p ap divize ankò e nou pral fè tout sa k depann de nou pou rekonsilye nasyon an.